Frè m yo, sè m yo, chè konpatriyòt, sa fè egzakteman 8 jou, dimanch pase, mwen te pale ak nou sou plizyè dosye e anonse kèk mezi pou n ka ale pi devan. Jodi a. Devan evolisyon sitiyasyon an, mwen tounen ankò pou mwen lanse yon apèl o kalm. Mwen di tout moun tèt frèt, poze san nou. Ansanm nou ka chanje sa, nou ka rezoud tout pwoblèm yo. Mwen di tout moun, mwen konprann fristrasyon yo. Mwen vle di tout moun ki viktim nan dènye jou sa yo, Tout moun zòt kraze bagay ke yo mete 20 tan, 30 tan, tout yon vi pou yo bati, mwen konprann e mwen pataje doulè ak lapenn yo. Map kondane ak tout fòs mwen zak brigandaj ki fèt nan diferan kote nan peyi a. Pa gen anyen ki ka jistifye kalte dega nou tout ta ka konstate ki fèt nan dènye jou sa yo. Pèsonn pa ka di se pou zafè gaz yo piye biznis moun, yo kraze kay responsab politik, yo atake kay manm gouvènman Pèsonn pa ka di, se pou sa fè gaz, yo voye moun al dechouke lekòl, inivèsite, lopital, vòlè stòk semans nan Latibonit e bwote stòk vaksen ki te la pou 118 komin. Tout moun konprann se pa pou gaz yo piye depo òganizasyon entènasyonal ki te gen stòk manje pou kantin skolè e pou ede moun nan sezon siklòn nan. Tout moun te ka wè se nèg ak gwo zam fann fwa, manch long ki te nan tèt anpil manifestasyon. Se yon lòt prèv anplis ke se pa zafè gaz ni zafè lavi chè ki t ap regle. Se lòt bagay. E na genyen pou nou tounen sou sa yon lòt lè. Gen yon chantye refòm nou louvri nan tout dwàn peyi a pou nou ka kontwole pi byen tout sa k ap antre nan peyi a, zam ak dwòg elatriye, e pou nou fè plis kòb rantre nan kès leta. Gen anpil moun nou pa ta kwè ki pa kontan de sa ditou. E ki dèyè mouvman sa yo? Moun bò isit ak moun lòt bò dlo deja idantifye yo. Jodi a, se panse pou n ap panse blesu yo. Nou poko ka fè bilan, men nou ka di peyi a fè anpil pèt nan dènye jou sa yo. Chè konpatriyòt. Pou nou konstwi Ayiti nou vle a, se pou nou chanje kondisyon n ap viv ansanm yo. M ap mande popilasyon an poze, sispann ak zak vyolans yo. Se yon sèl peyi nou genyen e se ladan l pou nou aprann viv ansanm. M ap di tout moun, zwazo tout plim, tout plimaj, k ap chèche sèvi ak sitiyasyon difisil pèp la, ak mizè li, pou yo voye l al fè dezòd, konpòtman sa a iresponsab. E yon jou, y ap gen pou yo rann kont devan listwa. An 1804, se tèt ansanm ki te ba nou libète. An 1986, se ankò nan tèt ansanm nou te chwazi demokrasi. Jodi a, se ankò nan tèt ansanm pou nou travay pou nou leve eskanp figi peyi Dayiti. Imaj dega ki fèt anpil kote nan peyi a fè le tou du mond sou tout rezo sosyo yo. Li pa bèl, E se pa konsa nou pral jwenn envestisè vin kreye djòb pou jenès la. Se pa konsa n ap atire touris nan peyi a. Se pa konsa n ap transfòme ni devlope ekonomi peyi a. Tout peyi nan rejyon an ap fè pwogrè. Li lè li tan pou n angaje peyi nou an sou wout chanjman ak pwosperite. Pou sa rive fèt, m ap mande nou rete kalm. Pa rantre nan fè vyolans, nan bloke lari, ni detwi afè moun. Leta ap travay lannwit kou lajounen pou debloke gran aks yo, pou lavi ka reprann nòmalman. Li endispansab pou tout moun mete men pou nou debloke lari a prese prese nan tout katye yo e anpeche moun tounen rebloke l yo ankò. Paske gen fanm ansent ki bezwen al lopital. Gen moun ki blese ou ki malad ki bezwen al pran swen. Gen moun ki nan dyaliz ki pa ka tann ankò. Fòk machann yo ka sòti fè komès yo nan lari san yo pa gen laperèz. Epitou, kamyon yo ki pou pote gaz la nan ponp yo bezwen wout pou y al distribye l toupatou nan tout pwovens yo. M ap anonse nou, gouvènman an fè anpil efò pou sa, e mwen ka di nou, gaz la disponib an kantite sifizan nan tout tèminal yo pou alimante tout ponp nan peyi a. Zafè mache nwa ki ta fè motosiklis, pwopriyetè kamyon ak machin, konpayi, makèt ak faktori monte lesyèl Prado, sa pral fini. Mwen konte sou nou tout. Pou peyi a retwouve kalm li ak lapè, pou n ka kontinye viv ansanm nan fratènite. Lekòl la gen pou louvri nan 2 semèn. An nou pwòpte lari a, an nou rann lari a pi si pou timoun nou yo ka ale chèche pen lenstriksyon san kè sote. Mwayen gouvènman an limite, men n ap reflechi pou n gade ki kote pou nou jwenn resous pou nou elaji pwogram apèzman sosyal yo. Nou pral degaje nou kou mèt Jan Jak pou nou jwenn finansman pou Leta ka ede fanmi ki pi defavorize yo. Lajan ki gen pou rantre nan ladwàn Mete ak pil kòb ki te konn ale nan sibvansyon gaz la ap pèmèt gouvènman an degaje mwayen pou l bay pèp la sèvis, ede l rale yon souf. Nan nouvo bidjè 2022-2023 n ap sèvi ak lajan sa yo pou nou achte semans ak angrè e repare sistèm irigasyon yo. pou ogmante pwodiksyon nasyonal lan, pou bay timoun yo yon pla cho nan lekòl yo, pou n mete plis restoran kominotè nan tout peyi a k ap ka achte pwodui nan men peyizan yo, pou n lanse pwogram kreyasyon danplwa nan 571 seksyon kominal yo k ap ka resevwa yon milyon goud pou yo kreye travay rapidman. pou n fè apèzman sosyal nan netwayaj vil yo, pou n mete pwogram pou bese lavi chè a. Mwen kwè li nesesè pou nou angaje diskisyon ak sektè patwonal la pou ogmante salè minimòm lan e amelyore kondisyon travay ouvriye yo. Moun Gonayiv Moun Senmak, moun Okay, Jeremi, Jakmèl, Wanament, moun Okap, louvri je nou, sekwe kò nou, defann enterè pitit nou. Pa koute moun k ap di nou achte chwal plenn nan lepli paske yo p ap ede w okipe l nan lesèk. M ap pwofite di zanmi pre tankou zanmi lwen, Nou konnen sa nou vle pou peyi nou. Nou konnen sa nou bezwen. Pèp ayisyen an vle viv tankou tout pèp, nan demokrasi, nan diyite, nan pwosperite ak nan sekirite. Nou regrèt e kondane tout fòm agresyon ki te fèt sou lokal misyon diplomatik a òganizasyon entènasyonal yo. Nou pase lapolis enstriksyon pou l ba yo tout pwoteksyon nou dwe yo. Frè m ak sè m yo, mwen toujou di l e m ap repete l ankò jodi a, pòt mwen toujou louvri de batan pou tout moun ki vle kontribye pou nou jwenn yon solisyon pasifik e dirab nan kriz nou ye la a. Mwen pare pou m dyaloke ak tout moun ki gen bòn volonte. Tout responsab politik yo, tout responsab nan sektè prive a e nan sosyete sivil la konnen telefòn mwen. Mwen pare pou m chita pale e dyaloge ak yo tout lè yo vle depi se pou enterè peyi Dayiti e pou enterè pèp ayisyen. Mwen rete kwè nou ka fè politik la yon lòt jan. Mwen rete kwè nou ka òganize bon jan eleksyon pou nou remèt direksyon peyi a bay moun pèp ayisyen an va chwazi an tout libète. Gen yon siklòn Fiona ki gen pou l pase nan zòn lan. Daprè spesyalis yo, li ka pote anpil lapli sou zòn nò peyi a e lakòz anpil inondasyon. Malerezman, gen moun ki al piye kote yo te pozisyone davans pwodui ak materyèl pou pwoteksyon sivil ak ong, pwodui ki ta ka ede popilasyon an fè fas. Li urjan pou tout wout yo debloke depi jodi a, si nou vle pare pou n pote sekou, manje, dlo, medikaman, gaz nan zòn ki ka afekte yo. Sa a pa gen politik ladan l. Moun ki anvi pran direksyon peyi a Montre pèp la nou gen konsyans. Montre l nou pran ka l. Montre nou ka aji an moun responsab. Jodi a, se pa divizyon ak chire pit nou bezwen. Se solidarite, se fratènite nou bezwen. Mwen pa ka fini san m pa voye yon gwo kout chapo pou ekip travo piblik, CNE, SNGRS ak meri yo ki fè anpil efò nan nwit kou lajounen pou debloke lari a. Yon kout chapo espesyal pou lapolis nasyonal ki malgre mwayen l limite fè prèv de anpil metriz, anpil pwofesyonalism. Yon gwo mèsi tou pou Lame Dayiti ki mete tout materyèl lou li yo pou ede netwaye lari a. San m pa bliye tout manm gouvènman an ki rete mobilize e solidè. M ap di tout mèsi nan non gouvènman an e nan non pèp ayisyen an. Gen anpil travay ki rete pou fèt nan divès vil nan rès peyi a. Pèp ayisyen, an nou pran kouraj nou a 2 bra, an nou pran desten nou an men. Gouvènman m nan pap janm lage nou nan wout. Nou ka konte sou nou. Si se pou chanje, nou ka chanje sa. Viv Ayiti, viv demokrasi ak eta de dwa. Ke Bondye pwoteje e beni Ayiti. Mèsi.